Premye minis yo li a. M pa sonje si se te misye kòm dènye premye minis. Pou nèg yo kraze seyans lan. Se 2 kidnapè, 2 bandi notwa ki pat janm soti depi sou Mart, depi sou Rene Preval. Ki desann machin Don Kato. Al gade seyans sa a. Al revizyalize seyans sa pou nou wè. Ki moun ki tap desann nan machin Don Kato, ki moun ki tap desann nan machin Youri Latòti pou te vin kraze seyans apre kesyon matyè fekal nan palman an? Selon deklarasyon sitwayen an, bandi sa yo ki te la sou prezidan Preval ki te pete kouri al kache an Repiblik Dominikèn, ebyen senatè yo tal fè kòmand yo epi sa w tande a pou yo te vin mete pikliz andedan palman. Tout bandi sa yo kote yo te ye se te an repiblik dominikèn yo te kache ke youri avèk don kato fè kòmann yo te fè kòmann yo pou yo vin kraze seans wi se machandiz yo te ye yo desann nan machin ofisyèl youri e lè sa gen ki nèg sa m pa ka sonje non ki te bèlè se misye ki te premye envante kidnaping nan bèlè Poul pa mouri sou Rene Preval li rantre tèt li. Se nan seyans 12 janvye si m raplem dènye seyans lan mesye sa yo debake avèk mesye sa yo ki moun kal resevwa yo se te Antonio Cheramy. Ala traka pou lave kay tè nan peyi sa, pi lwen medam matmwazèl e mesye. Rosemon pale avèk yon seri de moun ki nan medya a ki ta vle fè pase Don Kato pou bon moun tandiske pou li se diferan pandan l t ap rakonte istwa l. Jodi a m wè yon seri de nèg, de pseudo analis politik k ap fè Kato, Don Kato, di Antonio cher ami pase pou moun de byen. Yo bliye moun ki vini avèk baz gang Kamewoun nan rit Senmaten men se te Kato. Etan done Kato toujou gen moun nan pouvwa, lè pou Kato Senatè de la Rep kandida pou Senatè, pandan w wè l pran pòz ap manke Mateli, TH, TK, Dega, dcpj te refize bay Kato sètifika bòn vye mès. He talè talè talè Talè wi kitem bwè ti dlo. Kitem bwè ti dlo. Kitem desann pawòl la. Ok. Donk apre sa kisa ki pral pase Rosemon puiske lap arive senatè de la repiblik. Se Martelly ki fè presyon ki fè Kato kandida. Men atan, atan, atan, atan, kalme. Respire men Kisa l te fè ki fè ke dcpj pat vle delivre l sètifika? Paske pèp ayisyen mwen pa ka pral, mwen pa ka leve m al chèche yon sètifika, epi lè m rive yo di m yo pap ban mwen l, gon rezon kanmenm. Kidnaping, asasina, vòl a men ame. Talè, talè, talè. Non, sanble se mwen k nan do, non. Pouw pa detwi timoun nan. Eske ou konnen kato gen pitit yo pat balil paske pou pou yo fè timoun yo fè madanm nan al akouche an 2 jous martini Poukisa? poul pa rekonèt pou pou kato pa konn si tifi ansent pou li Poukisa? yo pa bal pitit la poutèt moun paske se pa se aprè kato fin senatè Yo kite l kon pitit la. Paske l pa t bon moun? Paske l pa t bon moun, paske yo te repwoche l de kidnaping. Lè yo repwoche w de kidnaping, vòl a men ame, asasina, kidnaping, fòk gon tribinal ki blanchi w. M pa konn si w konprann non. Otan ke w pa gon tribinal ki blanchi w, moun ki te akize w la ap toujou rete. Akizasyon sa rete e demè. Donk pou moun ou toujou kidnape? Wi. Pou moun sa yo toujou kidnape. Men, talè talè, ban m di w yon bagay. Kòman w konprann dosye sanksyon an? Paske w ap gade yon seri de dirijan nan peyi Dayiti, epi yo twouve yo sou menm lis ansanm avèk bandi. Ki sa w ka di nou nan sa? Se sèvis espyonaj dominiken, sèvis espyonaj ameriken, sèvis espyonaj kanadyen, men yo nan baz tout gang yo, yon fason pou yo wè, pou yo kapab jere sekirite esteryè pa yo, sekirite lakay yo. Sa vle di yo enfiltre gang yo. Yo konn ki moun ki nan operasyon avèk gang yo. M sonje lè Youri Latòti, Don Kato, Nenel Cassy, Rika Pierre t ap kraze seyans nan Paleman an. Men, ki moun yo te itilize pou te kraze seyans yo? Lè nou sonje istwa Ti Rasta. Lè l fin kraze seyans Don Kato, kay ki moun li te li te refije li t al pran refij? Se pa t kay Don Kato? Men, atan, apre Mateli, jan ke ou di a, fin fè Don Kato jwenn sètifika a, pa vre? Men, nèg yo al poze yon aksyon konsa nan palman an, Kisa Mateli te di yo aprè? Mwen menm pral konnen Mateli pral fè deklarasyon sa a. Mateli pral reyini mesye dam politik yo nan nan yon otèl nan Petyonvil. Li di mesye dam yo, mesye dam politik yo, mwen envite nou la pou nou ka pran konsyans. Kòmsi nou kite mwen menm Mateli ki gen 25 an ki pa janm frekante yon moun de byen vin prezidan nan figi nou la a, malgre sa n pa ka antann nou? Martelly t di yo sa wi. Epi l kite yo kanpe l vire l ale. Ok sa vle di mwen menm si m di w sa k fè m mal se le fè ke gen de non bandi la m konn izo men m pa t janm konn non non prenon izo non m pa t janm konn non yo Vwala ke sèvis ransèyman dominiken tèlman anvayi nou, yo nan tout geto, yo nan tout katye, yo nan tout salon, yo nan tout kay. Sa vle di lè w wè yo yo di w entèl nan gang, yo konn de kisa y ap pale. Men, e pou Youri Latortue? Ban nou ti limyè sou dosye l la paske li deklare nan laprès se akoz fèm rapò Petro Caribe ke l te fè ki lakòz Repiblik Dominikèn mete l sou menm lis ansanm avèk bandi yo. Lè w pran de ka Youri Latòti ki di se paske l ap fè fèm ze ki fè yo mete la Repiblik Dominikèn mete l deyò. Men se mwen k denonse Youri ki sot achte, ki t al achte minisyon, bal, katouch de diferant kalib. Lè m denonse, se pa mwen k te konn te gen enfòmasyon an. Se te yon gran anbasadè, yon gran pwisans. ki mete leta okouran men kagezon kap soti an Repiblik Dominikèn e kagezon sa yo fè yon kolonèl dominiken sezi l sou fontyè a men malgre sa yon te gentan pran nan materyèl sa yon te gentan pran nan minisyon sa yo li pase pa e kòman yo rele bagay sa ki dlo nap ki malpas la Rivyè Masak li pase pa li gentan fon chaloup pran enpe li pase pa Rivyè Masak Lè m denonse sa m di sa li te senatè genyen òganizasyon CNDDR lè m fin fè deklarasyon sa sou radyo karayib CNDD yo vin konfime wi efektivman yap travay sou yon dosye konsa vre, men se pa yo k mete l deyò, pa konn kot Rosemon jwenn enfòmasyon an. Ou kwè yo pa ta pou konpayi sekirite l la Rosemon? Non, konpayi sekirite a wap gen, m ka konprann si yap arete w, yap jwenn 12, kalib 12, 9 milimèt, 12 e 9 milimèt. Men depi ou nan de 56 am de gran kalib. Pa gen sekirite anko. Se pa ajan sekirite anko. E pou gang ou byen pou? Hein? Pou l bay gwoup gang ki gang? M pa konn si se gwoup gang. Petèt pou lapolis la tou. Non men, m pa konn si. Li pa t pou lapolis. Dabò, ann al gad Raboto, sa Raboto te di. Sa k pase? Kiyès ki fè Raboto sal ya? Se Youri Latortue ki fè Raboto sal ya. Eske youri jodia ka dil pat yon chef de gang non youri paka di sa youri paka di se pou tèt li gen fèm ze ki fè la repiblik dominikèn kondane sanksyonel li tap kolabore li tap aji li tap achte nan men yo yo gen non yo gen kat didantifikasyon nasyonal yo gen tout bagay yo. Men se kwa listwa. Sa vle di la a son kesyon de kliyan ansanm avek machann kap regle. Ok j konpran j konpran m konprann eeyy ala de salmanaj sa wi nan peyi sa e pou senatè nènèl kasi menm kòm se menm ekip la depi w jwenn youn ou paka pa jwenn lòt la. Lè w pran yon nèg tankou nènèl kasi ou mete sou lis men si nènèl kasi t al dcpj yo t ap arete l pa vre. Yo tap arete l pa rapò avèk ankèt ke dcpj tap mennen konsènan asasina konsil Dèlma 40 lan. Paske yo jwenn kou Nenel Cassy di li sove de jistès, yo manke touye l, epi lè y al gade konsil la mouri, epi yo di misye di yo ouvri bal sou machin li, machin li pran yon pakèt katouch, epi lè y al gad machin nan, machin nan pa gen anyen. Nenel pa gen yon. Aloske dcpj retrase ponya ki tiye konsil la nan machin Nenel. Li gen pouvwa, li nan SDP, li tou pwisan paske la polis depi w tou pwisan, la polis, la jistis pa p arete w. Jiskaske misye pral fè demach, li pral nome direktè jeneral la polis. Se se se nenel cassy ki nomen frantz elbe. Wap bay konn sa non zanmi. Se nenel cassy ki chwazi frantz elbe kom direktè jeneral de la polis nasyonal. Lèl fin chwazil lal chèche apwi ansyen prezidan an joslèm privert. Joslèm privert pral mentnan akonpanye pou al fè. Ansyen manm fondatè Fantom 509 la. Ariel ki touye Jovenel? Ariel a 80 pou 100 Ariel se sèvo krim nan paske se li k benefisye de krim nan. Sa vle di li te dwe sou lis moun ki pa ta dwe antre nan Sendomeng? Non men li te sou lis lan deja Li te gen entèdiksyon depa. Se pa lajistis ki retire entèdiksyon depa Ariel Henry konsènan asasina de Jovenel Moïse. Se Ariel Henry, sou baz gwo ponyèt, ki retire entèdiksyon depa l. E nou konnen Ariel Henry li menm ansanm avèk komisè di gouvèneman an, donk komisè di gouvèneman an Jacques Lafonte te di se tyoul Ariel. Donk èske se pa yon sèl. Bon, bagay sa a, m pa vle yo arete m ladan l wi. Ou konprann? M pa vle yo arete m ladan l. Sepandan, epi m pa p repete w. Si aksidan gen de betiz ou pa kontinye ou pa bal tete ou pa nouril pase on nèg ki fè 4 ran nan fakilte de dwa 22 zan nan lekòl bawo pou antre nan bawo pou reflechi pou fè tèt ou travay pou pwodwi on memwa pou yo kapab baw yon lisans. Pou gen 20 ans komise e kom avoka ou komisè gouvènman ou pase sibtiti ou moute komisè gouvènman epi pou di ou reta ou nèg fò nou pran prekosyon a sa nap di ok e pou mwen menm Lafontan vo plis ke sa bon m konprann ke pafwa lamizè ka fè w nonm fè sa w pat dwe fè di ou konprann. Bon anfèt M pa kwè yo ka arete w pase se li k te di l ret a Ariel. Li pa t janm di l ret a Jovenel Moïse. Okontrè, li t ap batay ansanm avè Jovenel Moïse paske lè prezidan an te deside pran sanksyon kont yon seri de nèg nan SDP, ebyen se kòd li t ap tire, li pa t vle mache sou lòd. Olye l te di l ret la prezidan moun ki eli a li rete ansanm avèk moun non l si te nan touye prezidan eli a e li k te da fè l ak bouch li men nan sans sa pa rapò avèk jan lòt peyi yo ap frape dirijan nou yo. Kòman w konprann sistèm jistis la pa rapò avèk sanksyon yo? Nou pa gen leta, nou pa gen dirijan, gade sa Ariel Henry fè jistis an, li pran yon madam, se vre madam Emeline Prophète di l se atis, di l se jounalis, li di l se powèt, mwen menm m achte liv li plizyè fwa, m al achte liv madanm nan, l ap fè sa yo rele vant sinyati, m pa janm konn se konbyen madanm nan te konn konbyen bay yo. Epi l fè liv avè yo? Men, lè m konn tande sa madanm sa ap di, avèk jodi a madanm nan nan ministè lajistis kòm minis, kòm minis de la jistis, epi se sa a, menm kominike yo pa ka pran kont sitiyasyon banditism, yo pa ka pran, gade tribinal fèmen, grefye grèv, si pa si pa, pa gen anyen, sa vle di ou vin konprann ke. Yo te di Jovenel pa kapab, men jodi a yo ta dwe pran konsyans se pa menm kapab yo pa kapab ankò, ke fò yo rann kont plas yo pa menm la. Bon, sa vle di se sa ki esplike ke le Kanada, le Kanada, Lèzetazini, bon, Lèzetazini li menm se yon lòt ka, Paske etazini se koman li ye se tankou se li moun sa yo lèl fin itilize yo se tankou kapòt li sèv avèw tankou kodòm bagay li pap bezwen ankò li pral jete yo paske kounya li bezwen de san nèf lè se etazini se bezwen li pa bezwen ankò yo kounya lap chèche alye pou edel manje pou edel netwaye netwaye kay la men mwen menm sak fèm mal se pa la repiblik dominikèn se pa la le kanada ki san istwa san kilti san anyen. De moun nou tap profesè ayisyen te konn al fòme epi jodia ki kanpe la an sipè matadòks kap korije lakay nou ou konprann kap mete lòd lakay nou sa vle di si gen de bagay ki revòlte nou nan kesyon kesyon lis sa se sa men lè pa egzanp ou vin ou vin reprezante yon danje pou vwazinaj ou Pa mande pou vajinaj la, pa mande padon pou vwazinaj yo, pa foure bouch nan afè w, piske w anpeche yo dòmi, piske w ap pètibe katye a, pase e pa sèl nou ki nan karayib la, e pa sèl nou ki nan zòn nan. Mwen m panse se sa, e an twazyèm liy, mwen kwè se lwil maskreti a tou k ap mache nan dèyè yo. Pase lè w pran Pyè Esperans. ke tout planifikasyon kesyon manda dapre tout enfòmasyon k genyen te planifye lakay li pou pèmèt yon jij mete manda darè dèyè Jovenel Moïse. Alòske Pierre Espérance te tou tout katalpa la, al mennen ankèt nan tout katalpa, 75, Dèlma 83, tout zòn sa yo nèt, w ap jwenn moun ki t ap met foto pou Jovenel Moïse se te Pierre Espérance. P. Esperance avèk nou. Ebyen, jodi a, lè n konnen kantite moun kòman P. Esperance vide a de rapò pou destabilize Jovenel Moïse, se kama. Ou konprann? Se sa yo fè, y ap rekòlte. Sa vle di, mwen menm m te di yo sa. Konbyen fotil te tann ou tann manda jovenel fini 7 mwa paske mwen m pran jovenel moïse tankou yon boutèy nou vle kraze boutèy la lè nou kraze boutèy la kòman nap fè pou ranmase zenglen boutèy la paske m te diw sa nou ka kraze boutèy la men ranmase zenglen an se 2 men jodia nou tout konstate Popilasyon an, pèp la ap blese nan zenglen boutèy ke mesyedam opozisyon yo, sdp, Majorie Michel, André Michel, Nenel Cassy, Ariel Henry, elatriye, met ansanm yo kraze yon boutèy, epi jodi a men popilasyon an k ap blese ladan.